Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila gen zen wi atè a uhmm gen zen nan moman nap anrejistre emisyon sila gon pakèt foto ki vin jwenn nou se de foto nèg ki pran kout manchèt nèg men yo rache nèg ki pran bon bwa kale alò Sè pèsòn la yo akize yo de konivans avèk Vitelòm e se sak fè popilasyon an e lapolis ta pase alaksyon ebyen yo touye anviwon yon dizèn de moun sitwayen sa yo ebyen yo ta di ki se pwòch Vitelòm. Men sof ke gen anpil nan foto yo voye ba nou yo se de foto euh, gen youn se ti jèn ki te mouri an Repiblik Dominikèn. Men gen anpil lòt foto yo mezanmi se tèt chaje gen yo kenbe e on pati kò. Sa sa ye la Letènèl? Tèt chaje. Genlè e pat men an, yo kenbe on pat men. Donk foto yo kriyèl. Gen yon premye eleman enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa se ta o nivo de Malik men daprè tout dènye enfòmasyon yo se ta nan zòn Dyèg sa pase paske on a fè kwa ke nèg sa yo yo te anlè a la epi yo ta sanble bal yo fini epi popilasyon ansanm avèk lapolis fè yon sèl yo pote boure sou mesye sa yo. Bon, antouka nou menm, n ap chache konfime pou n wè, men, de tout manyè, bagay yo sadik wi, bagay yo sadik. Eske se yon bwa kale pou Vitelòm, paske imedyatman Vitelòm fin pale, epi imaj sa yo ap sakile atravè lè rezo sosyo pou di ke, ebyen, eh yo manyen anviron yon dizèn dòm pou euh, Vitelòm nan zòn Dyèg la. Fò n di ke, anlè a la, moun yo euh, ap prepare yo pou kapab fè fas ak. tout evantyèl pote boure ki ta kapab genyen de la part de mesye Vitelhomme yo. Genyen de moun ki gen biznis, nou pa vle fè pèsonalite men gen de moun ki te pase nan administrasyon piblik la kòm chèf tou ki yo menm mete anpil moun anlè a la a gwo manch nan men yo paske gen moun ki gen biznis anlè a la a ebyen bagay la sanble chanje faz pou mesye Vitelòm yo. Pandan n ap di sa, tou te gen yon operasyon o nivo de eta bar la. Pandan nèg yo t ap frape anlè a la dyèg, alè yo man en nèg Vitelòm yo, se sa enfòmasyon an di, menm lè nou menm nou poko verifye li. E nan taba la polis t ap frape, men rive yon kote e minisyon yo fini yo te oblije fè bak. Eske sa ap rapousib? Paske jan bagay la ye la, m panse ke, bon, anpil moun ta di se ta evidan pou ke ta kapab gen yon veritable sènay anpe partou nan tout zòn Vitelòm kontwole yo. Brèf, eske kapab genyen reprezay? Bon, sa se la grand kestyon. Nou ta sèlman swete ke tout bagay fini konsa. Paske nou pa swete ke se popilasyon an ki li menm kontinye viktim. E nou pa swete ke moun sa yo ki pèdi lavi yo a. Se ta de inosan tou. Paske ke sinon ta kapab gen kèk inosan ladan yo. Paske jan bagay la ye la nan peyi a, bagay la yon ti jan madre. A vle di ou gen dwa yon enkoni, ou vin nan yon zòn, ou al mande pou yon moun. E pi sa w tande a la yo pran ou, yo touye ou. Se sa k fè, si ou genyen randevou ak. Yon moun nan yon zòn li evidan pou fè moun nan vin pran w pou l rantre avèk ou lakay li paske depi w se enkoni w ap mache nan Petyonvil la nan plizyè katye ebyen ou pa eparnye non la paske bagay la vrèman difisil atè a bon brèf e fò m di nou ke genyen yon gwoup gang ki ap frape o nivo de Baradè e. Enfòmasyon an tonbe kòm kwa gwoup gang sa a genyen youn nan nèg sa yo, yo voye chache minisyon, hum! Tande byen wi! O nivo de Pòtoprens, baz sa kòman rele 121 bandi ki ap fè ravaj nan zòn Barade a. Ebyen daprè enfòmasyon yo, bon Towo sa li menm li toujou ap pran moun wi, li ta sanble pran youn nan nèg yo wi, Muscadin. Hum! Li pran youn nan nèg yo se ce matin, daprè jan li di, ki tap pote munisyon nan blòk anba a. Ann tande Muscadin non. Tip sa a se yon sèten Tiwopi e pakè Miyagwàn gen prèske 3 zan n ap chache misye. Misye se youn nan bandi notwò ki opere di kote de Lewogàn, Mache Mango. Yèswa se pa de dega nèg sa yo pa fè di ke yo debare de moun kouri yo sezi machin moun yo sezi motosiklèt moun yo pran lajan nan men moun yo ransone moun nèg yo fè se pa de dega nèg yo pa fè. Mesye je eske nou komanse konnen. Mwen nou konnen debayadè gen pwoblèm pou ou menm la eske ou pral bal banm bak kòm bayadè. M prè pou sa sof ke nou deja gen 7 idmo ki anlè a deja okay deja la di moman opòten nap debake anba dayè nou te gen pwoblèm minisyon aktyèlman la nou gen minisyon nou prè. Leta pa ban mwen. Se bon zanmi ki ban mwen. Se polisye ki voye, ki ban mwen 5 grenn, ki ban mwen 10 grenn. Pou sa vle leta pa ban minisyon? Bon, bon leta petèt pral daprè m li pa genyen. Nèg sa yo se son gang kap opere di kot Baradè, se yon sèten eprèv. Men nan ki zòn katouch sa yo soti? Yo soti Matisan. Eprèv la nou konnen yo te arete l. Eprèv la te arete, sof ke tribinal premye enstans la te libere l. Si tribinal la libere li, mwen menm komisè gouvènman m pa genyen m ka fè. Paske la lwa di la men leve di jij destitisyon, Ensuseptib a oken rekou. Jodi a la, misye ap bay anpil pwoblèm anba. Lè m te arete l, yo te di se yon komèsan, se yon antreprenè, se yon òm dafè ke l ye. Men jodi a, men l ap kraze anba. Sèl li menm. Sèl li menm. M pran misye pou vòlè. Men ki enfòmasyon, ki enfòmasyon. A, m pa konnen. Kesyon bandi a, mesye, fòk gon, fòk gon, fòk gon bagay ki fèt. Se pa yon bon non pou di fòk gon bagay ki fèt. Fòk peyi a gon chans. Aye kesyon dankèt wi, sa pa twò enpòtan si li te pala si li pa pale sofke nou entèsepte misye ap soti di kote de Pòtoprens avèk pil minisyon nan men l pou al ranfòse nèg yo, jodi a la misye fini pa misye fini pa absan ok. Machin nan pa bon, si machin mwen te bon depi yèswa m tap deja baradè. Se bagay tout moun nan imigrasyon kapab di w la talè a la, se pouse m pouse l pou ke m te kapab bagay paske sitwasyon an pa bon. Machin nan se w ki pouse l? Bon, popilasyon temwen. Minis jistis la pa di anyen? Nou pap dekouraje. Tout otan kem komisè gouvènman an, mwen ankò vivan e kit mwen an solid, n ap toujou batay a nèg yo. Nou gen mwayen pou n kale nèg yo. E bon, leta jiskaprezan poko janm di anyen. Enfòmasyon di gen 20 machin ki vini pou komisè gouvènman yo. Sa gen prèske 2 zan, men m poko janm wè youn. Bon daprè m menm minis pou tèt pal daprè m li pa gen machin pou tèt pal paske l ap rete yon simityè pou yo e fòk tout komisè gouvènman yo pran responsablite yo pou yo fè gran chit la tounen yon simityè pou nèg sa yo sinon l ap tounen yon simityè pou nou fòk li simityè pou yo pou l pa simityè pou peyi a pou l pa simityè pou popilasyon an non nou pa pè nou p ap kanpe nou p ap fè bak. Antouka fò n di ke gen nèg k ap di, a, Muscadin ap fè teyat, paske kèlkeswa bandi Muscadin arete papa nèg sa yo ap di w e pa vre, a, Muscadin se yon sèl gwoup bandi l ap mache arete. Donk dosye sa mwen m pa fè twòp deba sou kesyon Muscadin paske gon bagay nan peyi Dayiti m sispèk, e. Ou wè tout moun gen moun nan peyi dayiti e se sak fè w wè menm lè w wè nèg la se yon kriminèl ou pa ta sipoze pale l mal men mezanmi gen yon lè k rive si yon moun fou fò w di l fou konprann byen sa m ap di nou wi si yon moun fou fò w di l fou la m oblije voye yon ti parabòl paske m pa vle fè pèsonalite si m ta antre nan lojik fè pèsonalite pa rapò ak pawòl sa mwen di a m panse ke nou t ap deja krisifye m m sezi pou m wè gen yon moun nan peyi a la li tèlman gen fanatik men poutan Poutan. E sa fè m vrèman mal pou m wè gon seri de moun ki ap mal aji nan sosyete a, ki pa konn kòman pou yo pale ak moun, vire tounen se sou joure, epi gon pakèt lòt nèg ki te pase nan bon lekòl, nèg ou ta kapab di ki genyen de bòn repitasyon wi, epi nèg sa yo ap mache dèyè moun sa yo ki frape par la skizofreni. Tèt chaje. Antouka zanmi m ou menm ki te pase nan bon lekòl, ou menm ki toujou ap preche la bòn nouvèl, Men li pa osi evidan pou fè montre de moun sa ou ye a parce ke w ap travay pou yon imaj byen lontan e pi jounen jodi a la se konsa w lage kò w. Nou konn sa fè m lage l konsa parce ke m pa vle al nan lojik bang bang parce ke pèp ayisyen an anpil fwa moun w ap pale pou li an se li menm ki kanpe pou l di w e ou pa gen dwa pale de entèl konsa. Donk lè konsa, anbrase pèn nou, mache avèk pwoblèm nou de jou an jou, nou rive nan yon sitiyasyon ke chacun pour soi. Donk jounen jodi a la, mwen menm sa t ap fè m plezi anpil pou m wè peyi a se vakabon sèlman ki ladan l, k ap dirije epi pou nou wè kote sa prale. Brèf, genyen Jean Renel Senatus ki fè yon bèl pwopozisyon. Jean Renel fè w veye kò w wi. avèk pwopozisyon sila paske li menm li di ke l ap bay 5 milyon goud e li ouvè zèl li pou moun kapab pote kole pou kapab achte elikoptè de gè. De elikoptè. Sa vle di, wè sa, si tout Ayisyen antre ladann, si tout nèg ki gen kòb nan peyi a antre ladann, ebyen kapab gen aktivite men kiyès ki pral dakò pou vann elikoptè de gè? Haa! Yo ka bloke pwojè sa wi Jean Renel paske. M toujou di, sa kap pase nan peyi a la gen anpil zanmi la nan entènasyonal la ki kwaze ti bra yo pou di ee nap tann bagay la pi tris nap tann peyi a fin kraze nèt pou n vin pran sa pou n pran an. Petèt ke eske n ta kapab di gon sètèn konplisite? Ben on sè pa. Men de tout lè manyè, ou wè sa kap pase la, se m ta kapab di sa fè onè a yo menm. Men imedyatman bagay la chanje kan. Se nou menm, se popilasyon an, se lapolis ki ap bay bwa kale. Ebyen ekoute, l ap chanje fòm. Jounen jodi a la, m panse ke se pa sèlman inisyativ sa mwen ki louwab. Men sa ki dwe louwab la nan peyi sa, se tout Ayisyen antann nou, konprann ke n ap detwi pwòp peyi nou. Eske nou konprann sa m ap di nou an? N ap detwi pwòp. Peyi nou. Tout nèg pran konsyans. Kòmanse pa Izo rive jouk nan Premye Minis pase pa senple sitwayen. Konsyans kolektiv! Epi n ap rekòmanse a zewo epi n ap wè nou s on pèp ki rezilyan tout bon vre. Jean Ronel Senatus. Lòd demokratik konstate pa gen kras aksyon ke gouvèneman sa a li pran, sinon ke zewo aksyon, pou fè fas avèk zak banditis k ap fini avèk popilasyon an. Gen yon sèl aksyon gouvènman sa a te fè, se ekri peyi letranje, pou mande yon entèvansyon militè miskle an Ayiti e nou tout nou konnen ki valè moun ki mouri, asasine e kidnape pou jistifye nesesite entèvansyon militè a. Men repons lan, peyi etranje yo di, Ayiti pa priyorite yo, se nou k pou rezoud pwoblèm nou. Lòd pa vin devan laprès. Jodi a, li pa vin pale ak popilasyon an pou l vin plenyen. Men ekspè nou yo an matyè de sekirite chita ansanm pou n diskite e gade ki sa n kapab pwopoze. Lòd demokratik rantre nan yon demach pou l pwopoze yon somè deta de 2 jou sou kestyon sekirite nasyonal peyi a. Somè ki ap reyini kiyès? L ap reyini moun k ap dirije lapolis ak lame nou an, sa nou menm nou rele anndan lòd demokratik yon CSPN elaji. Li dwe reyini ansyen direktè polis nasyonal la avèk ansyen kòmandan inite anndan fòs lame nou yo, don Léopard, corps des Léopards. Anndan somè sa a, lòd prevwa pou nou reyini ak ansyen premye minis yo. Paske yo tout t ap dirije CSPN, yo genyen de verite sou kestyon sekirite enteryè peyi a. Lòd Demokratik panse pou kestyon kontinwite e lapèmanans de Leta, nou dwe envite a chita anndan CSPN, anndan somè sa a, Sekretarya Jeneral Palè Nasyonal, Sekretarya Jeneral Primati, Sekretarya Jeneral Sekre Palman an e Sekretarya Teknik CSPJ a, nou di byen pou la kontinite e la pèmanans de Leta. Lòt gen yon demach ke li antreprann deja, kote nou ekri OPC. Pou n mande se OPC ki ta mennen konba pou fè nou chita sou kesyon sekirite peyi a, e avèk OPC n ap kontinye travay pou sa rann posib. Paske nou vle pou l jwe wòl fasilitatè ou medyatè nan sa ke n ap travèse a. Anndan somè a dwe gen reprezantan sosyete sivil la, dwa de lòm, reprezantan majistra yo, Azèk ak kazèk yo, paske fòk nou panse a monte nan tout rejyon yo sa nou sa lalwa rele Konsèy Siperyè Sekirite Minisipal yo. Lòd Demokratik panse e rekòmande ke Konatel kapab jwenn avèk konpayi de telefoni yo, Digicel ak Natcom, pou entegre yo nan batay kont ensekirite a paske telefòn nan jodi a se yon gwo zam li ye nan nan men moun architect kap trase plan ensekirite ou di mwens enjenyè kap konstwi ensekirite anndan peyi a nou kwè ke pi gwo Envite ki dwe genyen nan somè a se veteran nou yo, veteran ayisyano-ameriken, kanadyen, chilyen, salvadoryen, ayisyen ki se pitit Ayiti ki te sèvi nan fòs lame etranje e ki te sèvi nan fòs polis etranjè, pou yo vin mete konesans yo o sèvis nou. Nou an kontak avèk plis ke 1000 o nivo de lòd ki New York ki prè pou yo vin ede peyi nou an. Lòd Demokratik panse nan dezyèm jou a, nou dwe envite anbasad yo. Anbasad nou gen pwoksimite ak yo kòm peyi zami pou nou pou yo vin pataje. ekspètiz yo ak nou an matyè de lit ame kont geriya e pou yo ede n tou a fèmen robinè k ap voye isit ann Ayiti zam ak minisyon k ap vin touye pitit peyi a. Lè nou sot nan somè sa a, pèp ayisyen an ap konnen. Nou pa gen dwa fè konfyans ak moun sa yo k ap dirije a paske yo gen enterè nan ensekirite a. Tank gen moun k ap mouri, gen moun k ap kidnape, p ap gen eleksyon. E tank pa gen eleksyon, y ap rete sou pouvwa. Pou sa, pèp ayisyen an pral fè presyon sou dirijan sa yo pou 1. Dekrete yon eta durjans. sekiritè sou tout peyi a, omwen pou 2 a 3 mwa k ap vini yo. Etabli o nivo de sosyete sivil la sa n rele komite de sirveyans sitwayèn ki pou ale an apui avèk ladwann, avèk APN nan kontwol e sirveyans sa k ap rantre nan peyi a. Nou tout wè te gen yon mouvman k kòmanse, y ap arete moun ki t ap vin avèk zam ak minisyon, men n ap wè sa kanpe. Fòk sitwayen yo mete je yo nan sa, pou ede a kontwole zam ak minisyon k ap antre vin tiye pitit nou, madanm nou, fanmi nou. Komite ke n pwopoze a rele Comité de surveillance citoyenne, k ap gen pou l voye je nan pò, Ayewopò, dwàn ak fwontyè nou yo pou nou fèmen wobinè zam ak minisyon an. Y ap entegre konpayi de telefoni mobil yo nan batay kont ensekirite a. Paske peyi k ap avanse yo, yo gen fason yo kontwole kominikasyon mafyez k ap fèt atravè telefòn, rezo sosyo yo, Conatel dwe. li menm pran angajman pou l konn kisa y ap vann an Ayiti, kòman y ap pwomote le banditisme, la criminalité a travè peyi a. Lòd Demokratik kwè, lè n fè apèl ak veteran ayisyen yo, y ap vini e y ap ka ede. Nan kad kowoperasyon, anbasad yo ap vini pou ede nou pou di nou kòman yo ka ede n a fèmen wobinè a lakay yo pandan n ap fèmen wobinè a nou menm lakay pa nou. Nou dwe konkli pou n di. Avèk lèd de laprès, des institutions régaliennes de l'État, dont le Conatel, òganizasyon defans dwa moun yo, ki dwe yo tout konnen, tout moun dwe konnen ke sekirite a se denominatè komen nou tout, se pi gwo byen nou li. Par conséquent, Se anpil lanmou pou FADH la, anpil lanmou pou pnh la, anpil lanmou pou moun k ap batay pou sekirite retounen anndan peyi a. Lè n fin fè plan sa a, n ap adopte omwen yon structure de réinsertion paske tout ti mesye k gen zam nan men yo k ap teworize popilasyon an jodi a pa oblije mouri. Genyen k oblije al aprann metye. Genyen k oblije reyensere anndan sosyete a. N ava fè, ansanm, plan de dezarmeman serye ak plan de reyensèrsyon seryez ke peyi a bezwen pou n kapab avanse. Lòd Demokratik panse, anfen, ke youn nan enstitisyon, youn nan rekòmandasyon ke n dwe pran, kòm sitwayen ak sitwayèn, journaliste ki la, avoka k ap tande n, jij, medsen yo, mekanisyen, tout kouch konfondi de pwofesyonèl. Jodi a nou dwe gen zye nou rive sou lapolis la ak fòs lame a. Paske otorite nou yo pa genyen enterè nan sekirite, yo kapab di pa gen mwayen. Men nou menm Paske m te sèvi Leta. Nou konnen onivo de la DGI, gen posiblite pou Leta nan sèlman yon ti ribrik ki rele redrèsman fiskal pou n jwenn lajan pou n achte omwen 2 elikoptè de konba pou lapolis ak fòs lame nou an. Nan redrèsman fiskal. Nan redrèsman onivo de la dwàn, nou kapab jwenn lajan pou n achte elikoptè ak dwòn. Nan kòb Conald, Conald se Komisyon Nasyonal k ap Lite Kont Ladwòg, li gen yon biwo k rele Bafòs, m pale ak de, twa ansyen Ministre de Justice. Yo di wi, gen posiblite pou n jwenn kòb anndan Konald pou n achte 2 elikoptè de konba, dronn, ki ka pèmèt lapolis la travay. Nou menm anndan lòd demokratik, nou pa vin pwopoze sèlman, nou vin aji tou. Nou pwopoze ke kouch pwofesyonèl ke m sot di la a, Avèk 10 dolar, avèk 20 dolar, avèk 100 dolar, avèk 1000 dolar, prepare n pou n rantre nan konbit pou sekirite retounen anndan peyi nou an. E lòd demokratik ap pwopoze nou an poupale ak OPC pou n gade kòman te ka genyen on kont enstitisyon Leta a kreye. Pou moun ki vle kontribiye, vin kontribiye pou lapolis la jwenn mwayen pou l fè fas ak bezwen l. E nou menm deja, nou pran angajman n. Yn fwa enfòma, nou fin fini la, finalize pwosesis lan, lòd ap kontribiye a wotè de 5 milyon de goud kòm yon jèn pati politik nan fon sa a ki ka pèmèt lapolis la Lame a, Leta ayisyen kapab achte elikoptè, dwon ak zouti pandan ke ou menm wap kontribiye pou n kapab avanse. Pa bliye m di, sekirite se zafè nou tout li ye. Mèsi anpil ou menm ki jounalis ki la a ki tap releye enfòmasyon an. Nou vle espere ke ou menm tou ou mete men pou n kapab avanse. Mèsi anpil. Yes verite a map reponn ou rapid profèt poum diw wi map reponn ou rapid poum diw verite a mte bay li nan rapò kem te bay loske mte senatè de la repiblik mte di nan yon rapò ke nou te fè poun te montre eske gen volonte pou gen sekirite anndan peyi a Kiyès otorite ki gen de lyen avèk de vwayou anndan sosyete a? Te gen moun ki te atake m pou sa. E se sa egzakteman n ap viv jodi a. Lòske gen koneksyon antre moun ki ta dwe pran desizyon an ak moun k ap fè dezòd yo, se si nou pa ka rekòlte lòt bagay ke sa n gen jodi a. Dezyèm repons ki senpl, se lavolonte politik. Mwen sot dil talè a e lòt dil otorite nou yo ki la pap genyen enterè nan kestyon sekirite. Wap tande yè swa on otorite ki di zòn sa a son zòn pèdi. E sè le nimewo 2 nan chèn de responsablite ki genyen pou bay sekirite a popilasyon an. Donk se pou vou di, losk ya pa de volonte politik ou losk genyen tete lang ant otorite avek bandi, se sa pou jwenn kom rezilta. Osi senp ke sa. Losk m Senatè de la Repiblik, mwen te denonse le fèt ke te gen de lyen ant des eleman ke nou rele bandi anndan sosyete ya e sètèn otorite polisyè. Se don m kenbe jiska prezan paske m te gen prèv pou sa. Kijan sekirite ka vini? Se sa a nou wè la a. Pa bliye avanyè la ou te gen yon CSPN, gen 3 moun ladan l, 3 sou 5 manb li ki te genyen kesyon pou reponn a lajistis. Ou pa ta ka gen sekirite. E si w gen yon kò de polis ki gen dè eleman ki pa bon ladan l, w ap asire w gen genyen de pwòpte ki pou fèt. pou omwen l rive. Se paske m konnen genyen yon mank de konfyans nan CSPN nan, yon mank de konfyans nan wo eta majò lapolis lan ou dwe se anndan kò polis la ki fè nou menm o nivo de lòd demokratik nou pwopoze le komite de sirveyans sitwayèn anndan CSPN nan. Jodi a fò ta mande kiyès moun ki ap pwoteje sitwayen yo paske ou gen 3 manm pou ki fè politik ladan l ki se premye minis lan, minis jistis e minis de lenteryè, moun sa yo si yo vle rete o pouvwa le pli longtan posib eske y ap gen enterè nan kestyon bay peyi a sekirite? Se paske nou kwè yo p ap gen enterè lòd demokratik vini li pwopoze a lisi de somè ke n ap fè sou sekirite a Pou omwen gen konstitisyon de yon komite de surveyans sitwayèn kap voye je sou lapolis lan, kap voye je sou ladwann nan, kap voye je nan pò e ayewopò nou yo ki pou di atansyon sa kap fèt la li pa ka kontinye fèt konsa.